Bonjou, bonswa, Pwofesè Kreyòl, kòman nou ye mezanmi, kòman nou ye? E ak tout staff ki avè l yo. Mezanmi, ti videyo sa mwen fè l se jis pou m poste kèlke choz ki rive, pase. Just Koman Soccer World gen yon lòt nouvo challenge li pral konstwi? Map sonje ke Pè Kendy te esplike nou nan fin nan video a, fin babes lan, ak bwa san zo. Men, li vin gen yon channel li pral konstwi ankò, channel sa mwen rete kèk wè se sou li nou pral jwenn zanmi kriminèl la, e lap trèz enteresan. l ap enpòtan pou ane 2024 la siksè l ye zanmi m ou menm ki ta renmen patisipe avèk m nan kèk site n ap pwodui nan yo kite klike sèlman m p ap ban nou manti república dominica ou te mete santiago kapital balbalo higüey puerto plata sosúa navarrete kote w te ye a. Nan wè rèk nenpòt kote. So, se ou menm ki pou konnen talan ou. Konprann? Se ou menm ki pou konn talan ou. E a mwen pou konnen l, ni se pa staff yo k avèk mwen, ni se pa moun yo k ap al gade w la ki konnen talan ou. Talan ou se ou menm ki pou fè l pou moun yo wè l. Mwen menm m ka gen talan, pa gen moun ki ka al dekouvri l. Se si m pa dekouvri l, ou pa ka dekouvri l. So, pou ou dekouvri talan ou, ou kòmanse nan piti avan ou rive nan gwo. Paske, Lò l nan anba agwo, san pou kò pase piti, lè li vin anba agwo kò fre, ou foumi. Se pou sa, lè yon kote wè gen evolyan, evolyan, ti jèn k ap evolye, sipoze ou menm ki gen talan pa w la, nou fon yon gwoup sòm, nou ansanm, epi nou pwodui de pwogrè. Men si ke w ale, ta, pa egzanp. Mwen menm yon level ki 99 pousan mwen prèske a 100 pousan m kapab di lè w nan 99 pousan w yon level an nou di w prèske gwo gwo depase e ou menm ki nan 5 pousan oubyen 10 pousan ti level w la ou twò wo lè w vin anba m mwen menm m ap kokobe w konprann ak ti tik ke mwen menm mwen genyen an tout moun deja konnen l mwen menm sa ke m ap al pwodui an pou ou an li ap twò piti pou w pap ka agochete l. Men sak pral vin enterese nou an se lòt chanèl sa Si nou abòne avèl tik tik tik Tankou wè jan nou fè moun yo sekwe yo la la Son bèl reyèl plezi ap ye pou nou E ap gen anpil prim Sou tou le 2 chanèl yo Si nou fè sa pou nou Ouvon se kreyòl M ta viv pou ouvon se kreyòl soti depi nan A jiska zèd Tankou jan l kòmanse la Jan l ap pase mizè nan wout la e pa ka jwenn sa Li jwe moun Vilbè, Kasta, Dirèk. Y ap jwenn kèk grenn moun epi yo demen jodi a w la demen yo pa la. On jou dame pou sta a, Igo Stab chita akote tout moun atis yo sta dirèkteman. Ou konprann? Se sa m ta renmen pou Pwofesè Kreyòl vin ye demen. Se ou menm ki pou fè l avèk mwen menm. Men fò nou ban nou ti èd la nan sa n ap pwodui. Se ou menm, se mwen menm, se ou menm, se sa, se lòt, se tout, se ta. An nou tout ki pou mete tèt nou ansanm pou nou ede nou vanse. Ou menm tou k ap gade nou la jodi a, ou ka fè yon ti bay toptop. Sa pa gen m ta pa gen rasis nan yo man pa panse ke m la ayisaynen mwen gen 2000 abòne 1000 abòne kò la poko gen yonn menm m pa ka fè l tou non pa gen sa ede m map ede w konprann ou ta ou ka ede m mwen m pa ka ede w sa fè m pa ka ede w paske level mwen twò ba e konsa tou m ka ede w ou pa ka ede m paske level ou twò ba nan sans sikonstans se konsa lavi a ye.